Kote mam prale m anvi wè Emma non. Sa lap fè la vin nan. M konnen son ti visye Emma nan pale avèw ou konprann. Jis vini pou tande sa ke map di la. Ah ti visye Emma nan pa manyenw. Ah vini vini. M swete w di yon bagay ki enpòtan ou tande m. Vin non. Men mwen. Msye Claude di yon bagay ki enpòtan, men mwen. Ou di m se kay mwen w ta pral? Wi. Sa w gen pou w di m men mwen? Kay m a m soti tou. M sot manje grate visye w, ti grangou. Bon, m panse m rive nan yon moman la kote grate pa enterese m. Ou menm wi. Epi apèn sot kot Emma la. Mèw ti grangou ti visye wal manje kay Emma ou konn sa wi ti visye ti grangou wap kite sak pi rèd la sèl visye ou pwòp bon wap yon misyon anyen ou pa regle. Wè poum byen diw m rive nan yon moman la kote ke graten pa enteresem kay Emma. Depi kilè? Bon. M panse Emma te ka matant mwen. Te ka manman m. M rive nan yon moman kote ke m pa ka kache l. M oblije di Emma tout verite. Kisa? M pa tande, di l ankò, m pa tande. Di w konsa, m oblije di Ema tout verite. Men ki verite? Tout sa ke w te mande pou m te fè. Sè m. Non menm lakay nou, gon pakèt jalouzi moun fè. Dèfwa moun k ap fè jalouzi a pa menm konn poukisa l fè l. Eva son fanm ki renmenm m konnen Ema renmenm Ema konnen m renmenl anpil men eske kounya la se pa moun ki ap gade mòd de relasyon mwen avèk Ema nap pwone yo ki ap eseye fè tèt Ema kont mwen pou kraze relasyon an oubyen moun nan wè avèk mwen Ema ka vin gen yon vi miyò moun nan ap eseye destabilize relasyon an jis pou Ema pa rive kote mwen menm bezwen wè le bonè d'Ema cheri m renmen Ema e m vle ale avèl m pa prè Poema ap pran sa moun ap dil poul vin gen kont avèm. Antouka Ou wè mwen menm? Manèt Mwen wè klè Mwen fanm mwen gason Ou tande Humm Gadem byen pou wè Ou wè janm ye la? Jouwèm ye la M pa di Emma se de grenn je nan tèt mwen Men li konte anpil nan vi m. Li plis enpòtan pou mwen ke mari m Nikola. Sa vle di, m pre pou m foure men m nan dife. M pre pou m janbe dlo pou Ema. Si w ka konprann wa konprann sa isyon ye. Ou su ou fè sa vre? Hey! Banm anti wap banm? Banm di w. Atansyon! M pa fè sa pou w non. Men m jis fè l pou Sizbe. Pase ke. M konn sa. Avèk tou pou Emma. Pase ke lè ke w gen yon moun ki chè pou ou, yon moun ki ba w tout sa ke w gen bezwen. Paske gen de bagay ke kap pase m pa ta sipoze kite l fèt paske m okouran. Pou jan ke madam Emma bon moun, m pa rete kwè m gen ase fòs pou m kenbe yon bagay konsa sou kè m pou m pa ta lage l. Men se pa paske ou te di m ou ban m yon misyon non. Men m pa fè l pou m kraze relasyon an non. Men m jis fè l pou m sove vi Emma. Sizli te ka sè m. Konsa tou, li te ka yon ti pwòch mwen tou. Ema te ka manman m tou. E imajine w, si m kite yon bagay konsa fèt, Kijan m pral parèt lè ke m pral wè dlo nan zye m? Prefere l pou yon sèl soufrans. Wi ou gen rezon. Wè menm si w di epa pou mwen fè men m asire w fo bagay serye, ou fo bon bagay. Ebyen antouka m kontan dèske w di sa menm si epa pou mwen w di l. M pral kont Ema m pap rete non. M pral asire m ke sa w di m la se yon verite l ye. Ou tande m? M sou sa deja. Ebyen kite m al verifye. Lè fini tou, pa bliye tou, m toujou di w sa, m pa fè l pou ou. M di w sa klè. Se pa, pa pran m kòm se kòm yon pon non. Pou chak ti bagay ou bezwen pou tcheke m pou w di m al fè non. M pa fè l pou ou. Men m jis fè l. Pase m pa twò bon moun. Antouka, tout sa w ap di m yo la pa enpòtan. M konn tout ti visye, ti grangou. M pral verifye si sa w di a se verite. Ou tande? Gen petèt pou m panse bòl pa m nan pa t pou Ema pa bon ladan. Ema fè yon pakèt tan, li gen prè de dizan depi mari l mouri li rete. Li bay ti afè l dlo. Ok, ou vini ou dekachte afè l ankò. M pa ta vle pou w t ap anseye m a nan betiz. M pa ta vle, ekskize m pa manyen m. M ap pale, m ap pale. Banm pale avè w. M pa ta vle sa m tande yo se sa ou te ye. Sè m, banm pale avè w. Paske m ka pase men Emma a an Emma dèyè. Sè m. Emma! Emma! Wi! M ap vini. Ok, yon sèl mo. Se nou ki koz gwo pwoblèm yo. Poul yo bat wi. Pou yon moun ki gen moun mouri. Sot vin la. Pafwa gen de bagay ki konn rive w nan lavi. Ou ta vle gen yon moun mouri. Humm. Ou konnen w kriye. Ou rele ou woule kò w atè. Aprè sa ou ta reziyen ou. Oh se li la menm. Ke wap viv yon sitiyasyon. Magalie. Eksplike m non. Sa genyen menm. Magalie. Ou sou jou te di yon bagay. E gason wi yo diw se Didi ahh e pa dim diw e sa non ebyen dim sa w konnen an non dim li konsa sa pa vle ke ou gentan di moun nan li fidèl avèw paske lap pale avèw tout li renmen. Sa vle di ou sipoze chache konnen. Ou konnen Magali, yo toujou di Magali yo fèzè, yo renmen zen, men ou konnen a non sa, ou twouve m lekontrè, ou pwouve m lekontrè, se kounye an la m sou menm. Wè Emma se sè w, li se menm sa avè w m ka konprann. Ou pa ka renmen Emma pase m. Mwen di w Emma se de zye nan tèt mwen. Mwen konnen Emma t ap soufri. Men poukisa ou pa janm ka mache avè l? Lanmou an li menm, se tankou e fènwa l ye wi. Lanmou ou wè la se limyè l ye. Kote l ye a fò l jayi. Poukisa w pa janm ka sòti avè l, se jis rantre nan ti tou kote l la a epi w vire w ale? Poukisa w pa ka sòti a Emma? Poukisa yon fanmi Emma ou pa janm ka prezante Emma a yon fanmi w? Bondye mete yon moun sou chemen m ki esplike m bagay yo de fil an egui. Men ki sa l esplike w menm? Pale non, pale avè m Ema! Magali, de tout sa w konn ap ensiste pou w ap di m de Boaz yo, gen yon moun ki sot ban m yo la menm. Men ki moun sa menm? Si m di w non moun nan, konsa m ap di w Boaz non moun nan? Non, tout moun se moun ki konn tout pawòl sa yo, men ki pou di non moun vin di w tout bagay an detay. An detay. An detay fil an egwi, moun nan di tout pawòl. Ok, ou pa vle di m kiyès, men ki sa l di w menm? Bon, se prèske menm jan. Ou menm ou pat vin dirèk, men li menm li vin dirèk. Ou dim Boaz al wè fanmi l ak deyo a vre? Boaz al wè manman l ak papa l. E sa l di w byen se sa l al fè menm? Se sa l di m, se li pou m kwè. Ou menm ou kwè sa vre? Enben Magalie, kiyès pou m kwè? Se li k ale yon kote, li di m se manman l ak papa l l al wè. Ou menm ou kwè? M'oblije kwè. Te kwè m di pawòl la gaye tout moun konn sa. Sa yo konnen? Yo konnen Boaz al andeyò. Lay wè madanm ni. Ki madanm sa? Ak pitit li. Kale je w non Ema. Ki lòt kale je w? Lè m di w Boaz al wè madanm li, pa bon madanm li ak pitit li non. Ki lòt fanm? A yo di Boaz gen bon madanm, li gen mwen menm, li gen lòt fanm. Plen fanm, chaje fanm. Bon, Agali, kote w jwenn a enfòmasyon sa yo? Ema, ou gen pou ban m rezon. Mwen k di w sa, Magalie k di w sa. Ou gen pou ban m rezon. Antoulèka, Magalie, Boaz se fanmi l l al wè, tande manman l ak papa l. Ok, ban m di w m dakò. Men sa k fè w pa ale avè l? Bon, sa k fè m pa ale avè li, se koz Suze li. 1, lè m rapwoche li ke m ka kite Suze li bò kot Manette, li di m ke bon, andeyò, wout la lwen, bagay sa bon, m eseye konprann li. Ou ka kite Suisse di kay malèt. Wi m te di l sa wi. Men m eseye konprann li paske li di m ke m pa renmen mache, wout la long, moto, bagay sa yo. Epi l di fò l te fè yon preparasyon, li pa t vle bay moun yo sipriz. Bon, m tande l. Ema, ban m di w yon bagay. Ou twò nayif tande. Ban m di w. Ou pa gentan wè somay l ap ba w? Non, paske m konnen sèl mwen ki konn tout pawòl sa yo. Men jan w ka konnen l lan, konsa yon lòt moun ka konnen li tou, Magali. Oke, ou pa p di m kiyès. Enben, kisa moun nan di w menm? S on bagay m pa konn lè w sezi, ou ri ou non. S on bagay m pa ka konprann. Bowaz gen madanm, Bowaz gen pitit, e se pa yon sèl madanm. Le pire ou konn sa moun nan di Magalie Petèt si se ou k te banm detay sa m te gendwa pa kwè nan ou M tap di se fèzè se nèg la ou pa vle pou mwen bagay Erezman pa mwen menm Erezman se pa ou menm Moun nan dim Tèlman Vòlè k rele Boaz la kounye a se de vòlè map trete menm mafya k rele Boaz la tèlman gen fi menm mwen menm moun nan dil pap tap sonje non poul metem nan tèt lis lan kòm fanm Boaz. M pa sezi. Ou pa sezi? Non. Sa vle di ou konn tout bagay sa yo. Wi m te konn tout bagay sa yo. Men pouki sa w pat dim sa? Non, m vle pou te wè sa poko tou pagen m tap toujou poze w kesyon èske w konn moun sa? Wi, men, men tèlman ou rekonèt mwen, ou byen avèk sèm, ou ta sipoze mete m sou menm. Se vre, bon nan bagay fi a gason moun pa antre bouch yo konsa. Se paske m bon moun, m sèvyab ki fè li pran le kouraj pou l vin retire m nan twou ke m ye a. M te di w sa. E ou menm ki tèlman damou, ou pa konprann sa ou jis pa met pretatanswa sa m t ap di w men m te di w sa. M te ba w anpil endis pou w fouye, pou w gade pou w wè ki sa k gen aprè tout sa m fin di w yo. M pa ka kite w nan fènwa. Men Magali, si w estime ke mwen bon moun, Se pa pwent pou ap ban mwen. Wap dim bagay la dirèk. Se vire tounen ou dim yon bagay ou banm yon ti pwent yon ti pwent. Wi jis pou ou menm pou ka wè sa pou kont ou. Se mwen k di w sa ou ka panse se pawòl map fè sou li men si w dekouvri sa pou kont ou se sur wap konprann sa map di w la. Antouka Emma kale je w. Kale je w. Ena, ou sonje sa m te di w lè m t al lakay ou a dènyèman? M di w konsa, sa k di w Bowaz se pa kache l kache pou l pale avè w. Ou sonje? Magali, Se sa m sot di w la a wi. Ou kòmanse konprann mwen? Lè m ap pale avè l kòmsi se yon moun ki nan twou, m pa ka tande l byen. To ou ta, w ap fini pa wè verite a. Sè Manèk, kijan m di w? Gen bagay ou p ap konnen. Gen bagay menm si m ta pran tout tan m pou m ap eksplike w, ou p ap konnen. Men sèlman, m pa vle ou aji a emosyon menm jan sè w ap fè l. Ou rele emosyon sa emosyon? M pa vle l. Paske gen bagay ou pa konnen vre. Sè Manèk, Emma se sè w. Men m ap di w jodi a, mwen renmen Emma anpil. Emma se sèl sa m pa vle pèdi. Mwen di sa. Emma se sèw men se mwen k konnen kiyès mwen genyen kòm madanm nan. Ou konn sam te ka tann la kounya la? Se kòman mwen menm avèk Emma nap prepare maryaj nou jan nou te konn fèl la e wè kòman Emma ap retounen vin jwenn mwen jan nou te ye a. Pase kounya Emma pa pale avèm. Sè Manette mwen menm tou map soufri. Nan moman l pa pale avèm nan mwen menm mwen konnen lap soufri tou. Mwen vle bagay yo ekilibre sè Manèt. Eksuzem. An pasan yo diw pou ou menm lè wè se sou preparasyon maryaj ki ta dwe. Se sa poum ta replanifye menm jan yo te konn pale la. M pa vle pou gen manman pitit kap vin deranje sèm. Sè Manèt, Lè moun nan di m sa m sezi wi non. E pa jwèt non. An sa vle di menm ou menm tou ou te konnen madanm li gen 2 pitit. Oh! M tounen ap lè map gade jan damou epi m konn nèg sa son son vòlè son mafya blofè! Sa tèlman fèm mal e pou sa chak fwa m vin la m toujou ap poze w kesyon men ou menm ou tèlman M avèg m avèg de vòlè a. Ou pa janm ka konprann se jan w vle kale men m te vle di w sa e ou menm ki ki twò damou jis pa Map swiv. Men konnen menm jan ou wè wap chèche ranje la mwen menm kap vini kap deranje tout bagay. Mwen menm an pèsòn map pase ma dèyè mwen menm map koresponn avè w. Ou la? Ou kwè sa? Èske w note? M konprann ou sè Manèt. M konprann. Sa selman m ka di w. M konprann. M rete la, map swiv. Enben, sè Manèt mèsi paske ou te chwazi tande m. Enben m ale. Mèsi tande. Enben ok dakò. Dakò. Salye lòt fanmi yo. M pa gen pou di. Dakò. Magali se yon fim m pral jwe ak Boaz la. M renmen sa. M pral jwe yon film a Boaz. Avèk mon bobo.